bonsoir la famille. Avec plaisir, nous entrons la chaos pour capable porter une nouvelle émission. Le compte à rebours est déjà lancé puisque nous sommes au beau milieu du mois de décembre. Apparemment, Dans une dizaine de jours encore nous serons en 2022 quelle perspective ben oui men on peut pas parler de bilan paske pa gen anyen yo ofri nou nan peyi sa sinon ensekirite grangou chomaj tout fenomèn ki ap surplombe moral nou yo se sa dirijan yo ofri nou nan peyi sila. Alò m espere ke 2022 an, Bondye kapab di yon mo pou pèp sa e ke ou menm k ap soufri, wa mete jenou w atè pou w priye e pou w kapab omwen reyisi yon bagay avan w antre nan tonbo a paske, ekoute byen, a chak minit, a chak segond, a chak è, ou gon ti kal pa an plis w ap fè vè le tonbo. Tou sa w gen pou w fè, se sou latè pou w fè l. Paske lè w mouri, materyèl pap janm egziste ankò pou ou. Comprenez bien. C'est parti pour votre émission. Ebyen fòn di ke gen yon bandi. Alò eske c'est un bandit? Bon aparaman puiske li site non chen an. Misye rete bò larivyè l ap kontwole lajan. Eske se yon patizan chen an? Obyen se ta yon enmi? Kelken ki ta fè pati de la tribu 400 marozo? Men sèl sa m konnen, Se yon mafya kap regle anpil lajan ameriken. Gade byen pou nou wè sou ti videyo sa epi aprè map vini avèk yon kòmantè ki pral parèt toutafè paradoksal. Bò rivyè a m chita la map kontwole lajan gad sa lajan ka fè kote m chita lèm al lòt kote granmoun bò rivyè a te gen yon biye gade map fè djòlè non gad valè biye mesye men ni san djòlè men ni gad valè biye mesye lèm di Lèm di nou m pa goumen pou jèm la m genlè panse se manti mwen menm. E dèyè lajan m ye, ou wè sa map di w la? Humm tout nèg kap jere zòn fè foli pou zòn gade chen mechan gad sa lajan ka fè granmoun ou wè l e pa dyòlè non granmoun Nene Bò rivyè a m chita e dènye avantay ki gen chen fi grèk nan tou bouden m. Team beat. Yo gad sa lajan ka fè a fò byen gade li granmoun wèl men ni gad sa lajan ka fè fò wè li pa dyòlè granmoun eklere kap manje frèm nèg sòt paka mennen nou frèm eklere kap manje nan tou lè tan bonm baw eklere kap manje lèm di eklere kap manje a eklere kap manje vre wi frèm men ni bon eklere a wi granmoun bon eklere te ki anvi m di w poze w granmoun. Nikom ou dezòd twòp. Ou dezòd twòp Nikom e fò fò pozo. Bò rivyè a m chita la map kontwole lajan gad sa lajan ka fè kote m chita lè m al lòt kote granmoun Henny cheri bò rivyè a te gen yon bilye gade map fè djòlè non gad valè bilye mesye Henny e san djòlè Henny gad valè bilye mesye m pa goumen lè m di lè m di nou m pa goumen pou jèm la n genlè panse se manti mwen menm e dèyè lajan m ye ou wè sa map di w la. Tout nèg kap jere zòn fè foli pou zòn gade chen mechan gad sa lajan ka fè granmoun wèl epa dyòlè non granmoun bò rivyè a m chita e dènye avantaj ki gen chen fi grèk nan tou bouden m pim pif gad sa lajan ka fè a fò w byen gade l wi granmoun wèl men ni gad sa lajan ka fè fò w wèl epa dyòlè granmoun eklere kap manje frè m nèg sòt paka mennen nou frè m eklere kap manje dan tou lè tan. Bon m baw eklere kap manje lèm diw eklere kap manje a eklere kap manje vre wi frèm men ni Bon eklere a wi granmoun Bon eklere Tekyòm vim diw bozo granmoun Tekyòm ou dezòd twòp ou dezòd twòp Tekyòm u fòfò bozo. Nou wè jan misye ap regle lajan? De lajan sal, move lajan, men tout de mèm son antrepriz lui a garanti bokou darjan, menm si Lè w nan antrepriz sila a, ou menm avèk lanmò se de bon zanmi. Men sa m vle nou konprann, peyi sa a, moun ki kenbe dignite yo, se yo menm ki plis ap soufri. Èske nou konprann? Men, lèjan ki sanliz nan seri de pratik sa yo, se yo menm ki ap byen pase. Monchè frè m kenbe la, boule lajan w, paske. Ou fè kòb ou de lajan sal ebyen fòk ou kale kò ou gon grenn bagay tout kondisyon reyini pou tout moun kap fè efò alò tout ti jèn tankoum yo kap fè efò nan peyi sa pou yo pa rete nan peyi ankò tande byen wi vous imaginez un bandi ki ap kontwole. plusieurs liasses de billets de dollars. Il campé en one-man show parce qu'il a de l'argent, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il fait Apparemment, il fait de grosses exactions et puis, ça rapportait lui l'agence à yo. Qui ça nous même nous fait Nous aller l'école, nous Obsève prensip lavi a. Nou respekte yon seri de bagay. Yo di nou, ekoute donk, ou pa dwe vòlè, nou pa fè l. Ou pa dwe asasen, nou pa fè l. Ou pa dwe kriminèl, nou pa fè l. Si yon nèg ap repwoche m, se yon sèl ti bagay ou ka di. E petèt moun ki pwòch mwen konnen. E se pa grav, paske se yon kestyon de santiman. Sa pa nui sosyete a. Men tande, si nou obsève. Tout prensip sa yo. Epi, pou n ap soufri ankò? Kounye a m pral di w yon bagay. Sitwayen sa ap regle kòb li. Li menm li pa annafè avèk labank. Paske, si se egzaksyon l li fè l jwenn kòb li, oke l ap regle lajan l. Bon tande byen, ou menm ki se ti sitwayen k ap fè efò, k ap goumen! Nèg yo di w nan peyi sa, ekoute byen, se sèl Gang politik, se sèl Nèg nan sektè prive avèk gang kap fè kidnaping ki ka kontwole Benjamin Franklin nan men yo, oubyen George Washington. Se sèl yo menm, se 3 kategori moun sa yo. Non men o final kisa nap dim? Nou just kitem kanpe la nou pa dim anyen. Kisa sa vle di? Non men tande la madam, sa son enstitisyon ke li ye. Mwen menm m pa pral fè bri, m pa pral fè bri pou m al nan fon kòlè m fè yon dezyèm strok ankò sou kont peyi. Mwen m klè sou sa. Si nou menm nou pa ka konprann mwen, ki moun ki pral konprann mwen? M kite travay mwen, m leve la depi 4 è di maten m vin la. Sa se youn. Lojik, m vin regle zafè m, m vin regle zafè kòb ke mwen genyen. Si kounye la mwen vini, nou konnen ke pap gen dola. Just di pap gen dola epi fini. Non men pito nou pat ouvè menm. Nan ka sa pito nou pat ouvè menm. Donk mwen menm pa oblije se bri pou map fè oubyen pou m nan pawòl anpil. An sa map ba w kenbe? Ok. Konan men ki jan konan ou gen ou gen kòb ou vin pran. Olye ke pou moun nan li menm li konprann se klè se kòm si sa vle di se favè kòm si ou tap fè ou mande m ou mande m kisa ke mwen mwen mwen mwen ap di w la. Vwala, men, men nan ki ka kòm se yon moun. Antouka la madam, mwen menm ki sa pou m fè la? Mwen m jis ta renmen nou di m ki sa pou m fè mwen menm. Pase mwen menm m pa pral fè kòlè, m pa pral vin, m pa pral fè bagay enbesil pou mwen menm ankò pou m vin viktim. M mete nou klè m di nou sa men ki sa l ye, se yon biyè ke mwen pral achte. M pa gen moun m pral ka mande prete l, m pa gen moun ke m pral kapab fè l. Si nou pa t ap genyen l, nou just fè yon anons deyò a, osi senp ke sa! Non tande, salopri pa pwoblèm pam, son enstitisyon l ye zanmi m. Si w ap ouvè, premye sa w fè, gen òdinatè la, pran yon enprimant, ekri yon bagay, just kole deyò a, just di, la pa t ouvè, men ki sa l ye, men ki sa l ye an tèm de tranzaksyon. Men mwen menm kounye a la, m pa ka leve la, imajine m gen yon chofè moto la m kite deyò a la, pou m kouri tounen nan travay mwen. Plis tan map fè la se plis em vin pi bonè poum ka jere sa. Kounye ou imajine w nan ki sitiyasyon ke mwen menm mwen ye. Sa pa oblije gen bri. Men tande, mwen menm mwen konprann sa, men nou menm tou fò n antre nan lojik poun konprann. Nou pa touvè sèt, men m pa kwè m fè pati de senkantyèm moun ki vin la a. Enben kounye mwen menm kisa poum fè kounye la mwen menm? Al nan lòt sikirsal, sa vle di konsa la kounye la mwen menm tanm nan boule epi nou just dim al nan lòt sikirsal? Non, tande, lòt patnè a li menm te just vin la li fè bri, nou fè lonjan pou li. A di premye moun ki te vin. A? Sa son mechanste li ye wi. Nou konnen son mechanste li ye? Non men ki, kòman m pral, tande, ban m di w, nou pa genyen l, kòman mwen menm m pral konprann l aske se li mwen menm mwen genyen, se sou li mwen menm mwen konte? Gen lòt sikisal, pa gen lòt sikisal paske nou pa genyen, nou pa genyen. Gen lòt sikisal la n ap mete yon afich deyò a la n ap di ke pa gen sa a. Pwochèn fwa n ap fè l. Non men e pa pwochèn fwa, kounye an mwen menm ki la fò nou di yon bagay avè m. Sa se pa serye sa. Nou byen vag kòmsi nou pa di moun anyen, se kòmsi tout sa k fèt nan, tout sa k fèt nan peyi sa li fèt nòmal. Li pa ka konsa. Se yon enstitisyon sa e, l ap fonksyone tèl jan tèl jan, ou mete tèl ou tèl bagay. Ke oke moun ki gen dola yo pa met pye nan bank lan pase nou pa gen dola pou n bay moun, te peyi a te gon pwoblèm. Epi tout moun ap konn sa pou yo fè. Sa son bagay san sans li ye. Pou nou menm yon moun just antre la, l fin pran yon liy ki tèlman anraje deyò a konsa epi nou just di l osi fasil al nan lòt sikisal paske nou pa genyen l pou n ba li. Osi fasil konsa. Ok fòk fon fon fwongo ta vini pou yo vin ba pou yo vin bay kòb la. Men a kilè l ap vini? Sa a tou nou pa genyen l tou pou nou di m. A vle di nou pa ka di moun anyen a vle di m just dwe fè kòlè epi m vire m ale m al pran yon lòt liy ki byen long deyò. Anfen m renmesi m vin la m kite travay mwen maten an la pou m vin la ankò menm jan. Men nan ki kondisyon nou ye. Madam nan byen vag, moun pa di w anyen, se kòm si l just di w pou al nan yon lòt sikisal epi fini. Mwen menm se serye, fò nou di yon bagay avèm. Fò nou di yon bagay avèm paske mwen m pap deplase la konsa la san nou pa di anyen avèm. Paske m pap pran tanm maten an la pou m vin la pou m fè tout tan sa epi nou kite m chita kòmsi yon pakèt moun nou pa bagay. Men nan ki sitiyasyon Unibank ye. Men nan ki sitiyasyon Unibank. Yo tout byen vag la, yo pa di m anyen, yo tout byen vag la. M vin pran kòb mwen, m kite travay mwen pou m ale men ni. Men nan ki kondisyon ke nou ye. Fò yo di yon bagay avèm. Fò yo di yon bagay avèm. Moun yo paka just kitem chita pou yo dim ok pa genyenl se pa mwen menm ki fè sitiyasyon peyi a non fòm fòm filmel non map filmel map filmel oubyen yap fè aretem la son bagay ki klè li ye em pap deplase kite la pase m kite travay mwen m kite travay mwen m vini m vin fè yon tan la fòn gon mo poun di. Sa nou di moun fè la jounen jodi a donk bliye tout sa nou ye nan sosyete a epi antre nan kategori ki pi fasil la e kategori ki pi fasil la se bandi yo mwen m pap banw nèg manti sim ta antre nan bandi m gon seri de gwo bagay m tap fè nan peyi sa m tap fè yo respekte ti pèp banm di nou bagay mezanmi m gon bagay kap ronje m depi yon mwa kòman w konprann yon sitwayen li fè efò li chache yon 20 dola ameriken L al ouvri yon kont. Lè l fin ouvri kont lan, l gen de twa moun aletranje k ap voye ti kichòy pou li. Lè moun sa yo voye ti kichòy pou li, petèt bank lan, sou kanè a, l ka gen yon mil dola. Moun sa a ki gen yon pwoblèm, ki pral regle yon bagay ann ijans, tande byen wi, li vin chache senksan dola. Yo di l, Écoutez, on n'a pas cet argent. Tande byen wi repons moun yo bay nan bank lan, On n'a pas cet argent. Sa vle di, kanè a moun yo fè a? M vle konnen eske se bay koperativ Aristide la kap pase la? Paske banm di yon bagay, m gen kòb mwen nan yon bank, m al chache l pou yo di m, yo pa gen lajan sa a. Bon tande pèp ayisyen, banm di nou yon bagay, nou menm ki gen kanè US nan men nou, kòm si jounen jodi a la a, sa a se pa youn nan bagay ki pou pouse nou al manifeste devan Unibank, devan lòt bank ki pa vle antre nan lojik sa a? Banm di nou byen, mwen mande 500 dola, Yo di m ke Monsieur on n'a pas cet argent. Retire kò w devan kès la. Mwen di madam, ben écoutez je suis désolé, donk leve manman w a papa w pou vin fè m retire kò m devan kès ou a. Epi lè yo wè bagay la rèd konsa, yo oblije al ouvri yon lòt kès. Yo fèmen kès sa a m kanpe devan l lan. Èske nou konprann? Apre anpil plenyen, yo oblije ban mwen li. Gen moun ki vini, yo pa jwenn. Men, pandan tout moun sa yo fè demand yo pa jwenn nan, tande byen wi, genyen 2 gwo otorite nan sektè a ki just rele Unibank, ou wè m lonmen non bank lan menm. Pou di, Ekoute, mwen, m bezwen trant mil dola jodi a la a, fò w fon jan ou ekonomize trant mil dola pou mwen. M bezwen senkant mil dola wi, fon jan pou w ekonomize kòb sa a pou mwen. Donk sa vle di, tout moun k ap fè efò nan peyi sa a, nou met pye sou tèt yo, nou di yo, yo pa gen dwa moute. M ap gade nan bank sa a, mesye, gon sitwayen ki gen di mil dola ameriken, mezanmi, l al dè mil dola, yo pa ba li l non. Li di, Oke, ban m senksan, yo di yo pa gen kòb sa a. E se la moun nan mete kòb li labank. Bon kisa nou di moun pou fè nan peyi sa mezanmi? Kisa nou di pou fè? Gang ap bay pwoblèm, nèg politik ap bay pwoblèm, epi nèg ki nan sektè prive a tou ap bay pwoblèm? Ah! Antouka Senyè, se sèl ou ki ka di yon mo pou peyi sa, di yon mo pou nou paske sinon nèg y ap fin touye nou. Brèf, bon, genyen yon nouvèl m tande l yè, nouvèl la vrèman frape m paske se yon ti jèn parèy mwen. Nou sonje m te di nou ke te gen yon pwogram Barbancourt te bay fè nan zòn Blanchard la epi genyen yon nèg nan nèg chen yo ki ta sanse pile yon jèn ki rele Enjenyè Marco epi Enjenyè a di misye poukisa w pouse m nan bagay sa yo? Li mande misye oubyen li pouse l tou Sa w tande a la a, Marco resevwa plizyè bal. Gon dènye bal yo pral bay misye nan tèt se paske l eskive bal la epi bal la flote l men lè misye al nan lopital la paske lè m te fè emisyon an m pat di nou ke misye mouri m di nou ke l al nan lopital ebyen fò n di ke li mouri li fè yon premyè operasyon sa sa byen pase men nan dezyèm nan li pèdi lavi l donk se pou n di ke si pat gen diskisyon an Marco li tap la Marco pa wè 2022. Men ekoute, men kòman moun ap mouri nan ti peyi sa. Se grav. Genyen yon enfòmasyon ki rive jwenn mwen. E yon bagay ki pase la o nivo de Petyonvil. Alò, genyen 2 vèsyon ki ap sikile pa rapò ak enfòmasyon sila. On è le 19 desanm 2021. M ap reprann sa Manno Aktyalite ekri. Midi, anpil katouch ap tire mò Nèkil, nan komin Petyonvil. Rezon an se Chichi, li pèdi lavi l. Pandan l ap jwe boul ak yon ti jèn parèy li, Chichi bay ti jèn nan yon kout boul. Jèn nan rale kouto, li ba li yon kout kouto bò kou, li touye Chichi. Deblozay pete, moun yo pa vle lapolis arete ti jèn ki touye Chichi a. Tèt chaje wi mezanmi! Se sa k Ayiti a. Epi gon dezyèm enfòmasyon ki vin ap sikile kote nou kapab reprann enfòmasyon sa pou ou pou dire ke panik dan plizyè zòn swit a dè tir nouri antandi yon viv tansyon renye an fen maten 19 novanm 2021 an nan komin Petyonvil Presizeman, nan paraj ansyen simityè komin sila, daprè sa abitan yo fè konnen, daprè enfòmasyon yo rekeyi sou plas, abitan nan zòn nan tande anpil kout zam, e se endividi non idantifye, e yo pa wè kote zam sa, bal sa yo ap sòti, sa ki pwovoke yon veritab pagay nan diferan antwa nan komin nan. Moun ki ap pase yo, machann, e ak lòt moun ki frekante zòn sa yo oblije abrite yo yon mannyè pou kapab evite bal pèdi. Bon. Se te kanmenm yon sitiyasyon panik. Eske se yon lòt sitiyasyon ki te genyen akote de sitiyasyon sila? Nou wè kòman yon ti jèn mouri, l ap jwe boul ak lòt la, lòt la ba l yon kout boul, li enève, li estime ke sa se yon anti je e li pran kouto l, li touye l. Tèt chaje. Antouka se vrèman di wi. Fanmi ti jèn sa a pou wè, li t ap jwe boul, poutèt yon ti jwèt boul, ebyen men kòman ti jèn sa li menm li pèdi lavi l. Tèt chaje la fanmi. Antouka, nou nan mwa desanm, veye sou kò nou. Janm di nou sa, priye. Map mande bandi yo yon ti kal konpasyon. Paske, nou wè leta pap fè non mesye. Leta pap fè anyen. Si nou gen yon ti kichòy nan men nou, paske se moun nou ye kanmenm. Lanmò san jou, euh, Barbecue, Isca, Mathias, Tayson, euh, Gabriel. Kiyès ankò ti lapli izo krisla euh chen an nan kwadèmisyon enben se nou menm wi k pou fon bagay mesye fon bagay pou pèp bò lakay nou an m pa voye nou al chache paske si m voye nou al chache nou fè move zak m ta kapab di se sou konsyans mwen men nan ti sa nou gen nan men nou frè m yo pataje paske moun yo ap kreve moun yo ap mouri moun yo ap fini e jan m ap gad aryèl la la aryèl pa sanble yon moun ki gen pitye pou pèp sa se kòmsi. Depi w nèg ap viv nan peyi sa a, depi w rive nan somè leta, ou vin yon kriminèl, ou vin yon moun ki pa gen ankenn konpasyon, pa de jenerozite, e espri de mansuetid lan, li pa egziste lakay ou ditou. Antouka mèsi la famiy, kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay pi apre kès kon di a la pwochèn.